Yon fi k avèk nou. Imaj wap gade la se beeper a ke wap gade ke nap pale de sa an nou rantre an nou rantre ok kounya avan ke w rantre etazini nou poko rantre nou poko nan pati sa la nap pale de ou di ke gen kote ou pat peye kòb paske bagay la pat menm jan ok li pat menm jan. Non. Ok. Kounye a, ki, ki sa ki vin rive lè w ap travèse, paske yo toujou di nan fwontyè Panama se la ki, ki danjre vrèman. Èske w ka pale nou de eksperyans sa a? De raje a? De raje a. Lè m te rantre nan raje a, a moun te rantre yo, nan jodi, m te avèk yo. Nan demen, m te vin pèdi avèk yo. Yo te nan yon, yo te, yo te dòmi yon kote, mwen menm avèk yon ti gwoup moun, nou sis oubyen nou sèt konsa, m kwè te gen twa timoun, kat granmoun, nou te dòmi yon kote. Epi nan demen si Dye ve, bò anviwon nèf, dis zè, m te vin rankontre avèk yo. Epi aprè lè m vin rankontre avèk yo, nou kontinye wout lan. Men wout lan vrèman danjre, vrèman danjre! E dlo yo sanble yo gen dyab ladan yo. Yo sanble yo gen kisa? Yo gen demon ladan, yo gen dyab ladan yo paske. Sak fè w di dlo sanble yo gen demon ladan yo? Ahan en paske mwen menm viv li, m tap travèse yon ti dlo tou piti epi se gade m gade m wè map antre anba yon pye bwa, anba yon rasin bwa. Tande, tande, tande, ou di ke wap travèse yon ti dlo tou piti, apre sa wap antre anba rasin bwa? Kijan w ka eksplike sa? Avèk ti gason m nan, map mache konsa epi Se sab ki anba dlo a, epi lèm gade m wè map pèdi pye, map pèdi pye, epi se gade m gade m wè dlo a nan koum, se moun yo kap rele gid la, paske nou pat lwen, se dezyèm jou an, moun yo ap di gid la konsa, men lap antre anba anba anba anba rasin nan wi, epi gid la kouri plonje nan dlo a epil rale m soti. Ou t avèk 2 timoun? M t a 2 timoun, men tifi an te avèk papal, mwen menm m te avèk ti gason an. Ok, sa vle di ke ou rantre avèk, ou tou rantre avèk mari ou, papa timoun yo? Wi, m te rantre ak papa ti fi an. Ok, sa vle di ke ou di ou gen 2 pitit, premye a se avèk, kòm si youn te fèt avèk Afriken, se avèk Ayisyen ou rantre ou byen avèk Afriken? Wi, Afriken an li menm li te gentan al fè wout li an Almay. Oh, li pa t rete, li pa t, nou pa t rete? Li pa t rete Brezil. Ok, misye t al an Almay, li pa t al an, e sa k pase, li pa t al ansanm avèk ou? Non, nou te rankontre Brezil. Ok. Li kite m Brezil la, li fè wout li li menm. Ok. Bon, li sèlman ba w pitit. Ok. Dakò. Ann kontinye. Ok. Ann repran kote dlo a. Ou di dlo a genlè gen demon ladan l. Ann nou pale de sa. Wi, kounye a la, lè m fin, lè mesye an fin mete m deyò, m soti, nou kontinye wout lan. Aprè sa, nou vin rive yon kote gen yon mòn, yon mòn Sizèdtan m kwè, pou monte. O 12 èd tan pou monte, 6 èd tan pou desann, yon bagay konsa. Lè m rive nan tèt mòn nan, m vin pèdi a moun yo ankò. Yo ale kite m. Yo ale kite m, mwen menm avèk yon granmoun afrikèn, avèk ti pitit la, nan mitan raje anlè tèt mòn nan, nou pa ka mache nan nuit la, nou oblije rete la. Nou dòmi la. Granmoun afrikèn nan kouche, li met ti vit lan anba vant li, mwen menm, se ti fyète nan men m, mwen menm m chita, m fè nuit lan m ap di Letènèl pa kite pyès bèt, pyès bèt devoran men m fè tout avèg pou l fè jou pou mwen pou m ka pran wout la ti pitit la paske M pa kache di se pa mwen menm ki te chita. M chita, m ap priye tout nwit lan, de je m kale nan lalin nan. Lalin nan klè, men nan mitan yon raje byen founi avèk zèb. Epi m fè nwit lan la, m pa t tande pyès bri, gras a Dye. Lè l jou, ti pitit la ap mou a so ak dlo nan men m, mou a grangou nan men m, m pran raje a. Granmoun nan di m, on sa, o, li pa ka mache, sesi, m di sa e biznis ou, m pa t avè w, m p ap kite ti pitit mwen an mouri nan men m. Granmoun nan se yon Afrikèn oubyen yon Ayisyen? Yon Afrikèn, yon Afrikèn. Ki t ap fè wout la tou? M kòmanse goumen a labou a. Labou! Labou! Labou! Nan tout wout la, lè m wè pitit la ap mouri a swa dlo nan men m, tout labou yo se dlo sal, m ap degoute ti dlo sal, ti dlo ki nan rès galon moun bwè nan bouch pitit la pou l pa mouri nan men m. Lè m vin resi rive nan kanal, nan rivyè a. Nou tout pa ka mouri ansanm. Li oblije ale. Sa vle di ke nan raje a nou pa mache avèk manje pou nou ta kapab manje sou wout? Wap jete yo. Hein? Wap boure a rèd. Wap jete tout valiz, wap jete tout bagay. Ou tèlman dezespere. Wap jete yo. Kòmsi. Mwen menm m te gen valiz mwen nan do m. M gen man, bonbon, m gen ji, m gen lèt. M gen sirèt, m gen bagay pou pitit mwen m jete valiz la. M bliye si pitit la nan do m li bezwen manje wi. Menm bonbon an, lèt la, menm a paspò m te jete wi. Si se pa yon Afriken. Sa k fè w jete yo la menm? Dezespere, ou santi w pa kapab ankò, labou a rèd, mòn yo wo, w ap travèse dlo, moute mòn, desann mòn, travèse rivyè, ou vin dezespere, ou pèdi tèt ou, w bliye tout bagay, ou jete tout bagay. M jete valiz la, lè m fin jete valiz la m chanje paspò m, m tonbe kriye gon afriken, yon afriken ki pran ti gason an k te avè m lè an, l al avè l li l al jwenn lòt moun yo epi l tounen avè m, m al dèyè paspò a. Li ba lòt afriken yo ti gason al avè l epi l tounen avè m al dèyè pyès mwen, m pran pyès mwen sèlman ki te gen paspò m ak de nesans mwen ak de nesans timoun mwen yo, ekstrè dachiv mwen, pyès brezil yo epi Nou kontinye. Ok, ann Vin kontinye. kontre avèk yo. Ann kontinye. Apre sa, nou kòmanse ale. Epi, lè m vin pèdi avèk moun yo, e, m ap fè wout la dezole dezole, m vin kontre avèk de ti granmoun afrikèn mwen, granmoun afrikèn nan vin jwenn mwen nan rivyè a, epi m kontinye ak granmoun afrikèn nan. Epi m te jwenn yon pakèt endyen ki te fèk parèt, yo bay ti pitit la bonbon, epi bonbon yo menm pat ka pote yo, li sèlman manje, epi m jwenn avè afrikèn nan epi nou kòmanse wout la. Men bonbon yo te nan men afrikèn nan, afrikèn nan pa ka mache, m ale kite l, m vin pèdi ti bonbon yo pou m bay pitit la manje. Sou twazyèm jou an, epi m vin kontre a 2 ti endyen, 2 ti endyen sa yo. Nan wout la, apre nou, pandan n ap poze, nou vin pote avè Afrikèn nan ankò. Nou, nou de medam yo, plis de ti Endyen yo, gen youn nan yo ki te malad anpil, epi ki pa t ka mache menm. Se sa k fè m te ka fè wout la avèk moun sa yo, paske gen youn nan yo ki te malad anpil, ki te gen anpil operasyon nan kò l, ki pa t ka mache. Lòt frè a te oblije ap tann li, ap tann li, ki fè m te, m te ka fè wout la avèk yo. Si se pa t de ti Endyen sa yo, m pa t ap soti nan raje a. Kounye a la a. Non, ou di ke ou pa tap sòti nan raje a, sak fè ou pa tap sòti nan raje a? Sak fè ou tap mouri nan raje a? 9 jou m fè ap mache a yon timoun san manje anyen, sèl dlo larivyè, ni mwen ni pitit la bwè wi. Endyen an li menm, 2 ti endyen yo menm, yo pran, yo pran san yo, lè yo fin monte mòn yo, yo tann mwen, si se ayisyen yo pap tann ou. Yo pap tann nou. Ayisyen pa nan bagay tann ou. Talè, talè, talè, tande, tande, tande. Ou di m ke Ayisyen pa ret tann ou nan raje a? Mph, non. Bon, moun ki avè w pap ret tann ou. Kite moun ki rankontre w nan raje a ta pral ret tann ou. Mph. Si se pa Endyen, 2 ti Endyen sa yo avèk 7 Afriken sou uityèm jou a, m pa tap soti non. Dlo pran m sou uityèm jou a. Si se pat 7 afriken k travèse brivyè sa a. Ayisyen antre nan dlo a epi lè yo wè y ap pèdi pye yo tounen. Lè m di m pral monte mòn sa a, m ap tann nou pi devan an. Nou pa bezwen al kite m, pa abandone m, s on Ayisyen m parèy ou. M te avè w. Avè w m te ye. Tande, tande, tande, tande, m tanmen, non, non, tande, la a fò m fon ti kanpe w. Ou di m Ayisyen, m pa di w lòt nasyon, ou di m Ayisyen, lè yo wè pye yo ap pèdi tè nan dlo a, anplis ke olye. Yo soti. Epa pye m non pye pa yo mwen menm dlo a te gentan fin pran m sou uityèm jou an dlo a te gentan fin pran m lè m vin soti deyò m al chita anlè anlè anlè bout bout bout mou wòch yo m ap kriye m fè jounen an m ap kriye a ti pitit la sa se yon rezime an nou kontinye epi lè nou kòmanse wout lan nou kòmanse nou kòmanse n ap mande tout moun pou pataje emisyon an kontinye pataje l pou plis moun kapab gen aksè avèk li Mwen menm avèk Afrikèn nan, a 2 ti endyen yo, nou dòmi yon kote, epi gen yonn nan ti endyen yo sa ki sa ki enganm nan ki pa malad la ap ofri m 5 dola pou m kouche avè l. Talè, talè, talè, tande, tande, tande! Ou di ke gen youn nan endyen yo ki ofri w kòb pou w kouche avè l? Wi, 5 dola wi. 5 dola ameriken nan raje a? Wi, wi. M retire l sou mwen. Nan demen maten, li pran fwèl la, l ale kite m. M di zafè. L ale kite m. Epi, lè nou rive pi devan, m vin rankontre avèk epe lòt moun ki endyen tou. Nou kòmanse fè wout la. Mesye yo vin ale kite m ankò. M vin rive yon moman, m sèl. M vin rive poukont mwen, m chita bò yon rivyè. M pa konn si pou m moute, si pou m desann. Gwo rivyè, dlo ap bouyi m anlè tèt mòn. M chita, reziye mwen sa l fè l fè, epi Bondye fè pou mwen, m vin kontre avèk de ti vòlè yo ankò menm kote m chita pou kont mwen an. Lè w ap pale de ti vòlè yo, de ti endyen yo? De ti endyen yo, wi. Ok. Yo vin chita, kounye a la m di, Wi Jezi, menm si se ti nèg sa ankò, men mwen ti jan soulaje pase m te pè pou kont mati pitit la. Si dlo vini m pa konn kote pou m fè. Kounye a la a, m chita. Lapli kòmanse tonbe, m fè 9 jou map mouye lapli an ou pitit. Ti endyen yo tèlman move moun yo fè tant yo kouvri. M antre anba tant lan menm pou m ta piye ti pitit la nèg la pouse m. M chita nan lapli a avè l sou yon bout wòch epi pitit mwen kouche sou mwen epi m mete mete do m lestomak mwen sou zòrèy li sou figi l pou dlo pa rantre nan zòrèy li map mouye lapli m fè 9 jou map mouye gwo lapli avèk pitit la epi pitit la ap dòmi nan men m. Alò, ou pa t ba l anyen. Alò, èske se paske ou pa t bay misye anyen ou pa t aksepte kouche? Wi, poutèt m pa t kouche avè l la. Men sa m ba l, sa pa. Non, m pa t bezwen kote pou m dòmi, m te jis bezwen, si yo te vle antre ti pitit la bò kote yo a sèlman pou lapli pa t mouye l, mwen menm ki te mele m, m t ap. Ok. Ou mèt kontinye. Nou mèt kontinye paske. Allo? Nou pè, nou pèdi, nou pèdi, nou pèdi, nou pèdi envite a paske se youn nan pi gwo envite ke nou gen aswè a. E nou pèdi li, n ap kontinye, n ap wè si nou kapab rejwenn li ankò pou ou. Paske sa, e, alo? Nou pèdi apèl la. Paske se, gen koze aswè a pou nou. E. Nap diw ke nou Ou menm ki branche Nap mande w nap diw mèsi anpil pou fidelite w e Nap kontinye avèk ou Mesye Nou gen Nou gen lòt pati e Emisyon an ki pi enpòtan a ok Nou rejwenn Nou rejwenn Nou rejwenn envite a wi Alo. Mwen apel la koupe. Wè a non paske paske gen bagay enpòtan wap pale la kèlkeswa janl ye sou rezo a fò nou ta jwenn ou bon Wi. wi ann kontinye. Konnya la, m fè netan nan lapli avèk pitit la nan demen maten. Lè yo prale, m swiv yo. M swiv yo, m pa fè gwo do, m pa nan joure, m pa anyen, poutèt m bezwen yo, m poukont mwen yon timoun sou do m mare, m pa okipe yo epi n ap mache. Men, li te konn bay Melissa ti moso bonbon Ti pitit mwen an, li vin pa ba li ankò. Yo manje an kachèt. M di sa pa anyen. Chak kote nou parèt, y ap manje, yo manje an kasèt. Yo sere pou yo manje ti bonbon yo. Sa pa anyen. M la avèk pitit mwen. Epi, Men gen anpil kijan w kote, fè se pandan li menm 9 ki jou, tande, sove m. tande, gon kesyon m ap poze w. Kijan w fè Hola. pandan 9 jou a yon timoun nan moun, timoun nan pa kriye, nou pa, nou pa jwenn, nou pa gen manje, kijan nou fè? Mnmd, Letènèl pran swen nou. Ok, kontinye. Apre sa, gen kote, gen anpil kote, si m te nan joure l, m te nan fè gwo do, li t ap kite m mouri. Pase gen anpil kote l sove m de ti Endyen yo. Apre l te vin fè sa l fè a, li wè m pa okipe li, epi gen kote la, m annik mete dèyè m, sa e se sou dèyè m desann mòn yo, se sou de men m, de pye m moute yo. Mete dèyè m la a, labou a pati avè m. Pati avè m, epi Bondye pou mwen m jwenn yon bout yon bout rasin m kenbe l pap, menm kote m kenbe l la m frennen. Epi m kòmanse desann tou piti tou piti. Lè pou m monte ankò, la m konn monte m kenbe yon yon bout rasin epi m sispandu avè ti pitit la. M pa wè sa pou m fè. Li menm li pran men m li pa ka rale m nou twò lou. Li di m eben m ale wi. M di pa ale kite m. Epi aprè l di m eben lage desann. M lage kò m m al kouri nan yon ti pye bwa. Si ti pye bwa a kase m tou ale nan falèz. Epi m kore nan ti pye bwa a. Menm kote m fin kore nan pye bwa a epi li di m ok. M di non pa ale kite m pa abandone m tonbe kriye li pa abandone m vre li rete epi mwen tounen vole ankò kenbe bout rasi m nan. Pandan se tan papa pitit ou li menm gentan ale lontan. L ale avèk ti gason an. Li kite w, li kite w dèyè. Li pa ka rete paske ti gason an ap mouri a grangou tou. Ok. Nou tout pa ka mouri. Non, m konprann. Sa vle di l ap eseye sove youn, bon, nou tout pa ka mouri ansanm. Wi. Nou tout pa ka mouri ansanm. Gen moun k ap panse l mal, mwen menm m pa t pran l mal. Ok, dakò. Paske lè, lè m tounen monte ankò epi li pran men m. Kote l fin pran men m, met anjenou m, li rale m monte. M ap mache. Men nan tout wout la, mò kouvri. Mò kouvri. Mò kouvri. On moun ou antre nan raje sa a, ou tou antre tèt ou nan yon sèkèy. Se sèl anba tè ou poko antre. Ou tou antre tèt ou nan yon sèkèy. Epi n ap mache. N ap mache. N ap mache. M vin pèdi avè l ankò. M vin kontre yon ekip Afriken, Afrikèn. M nan wout la avèk yo. Men m pa lache yon may. M toujou ap bat pou m avèk yo, pou m avèk yo, pou m avèk yo. O o! M rive nan yon labou. M kole pi mal pase yon gwo kamyon. Kole m pa ka dekole. Y ale kite m. Y ale kite mwen. Lè m vin resi soti nan labou a, l fè nwa. Menm kote l fè nwa, m soti deyò a, m anvi kriye. M ap kriye men m pa gen vwa, m pa gen dlo. Grangou tèlman m pa ka kriye. Map fòse kriye m paka kriye epi ap gade m paka wè wout la epi fè nwa e ou paka mache nan nwit ou paka dòmi bò dlo dlo ap pran w si dlo vini e chak jou lapli kounye a map kriye m di Jezi sa map fè a ti pitit mwen an Bondye kote pou m ta fon ti eskal se sou se sou wòch larivyè yo ou paka pran chans. Epi, m ap kriye, m ap kriye, m ap di Letènèl, m pa wè wout la, m pa wè wout la. Epi, m vin wè yon ti moso twal pase tout wout la, moun yo mare yo, ti moso twal, moso sachè, vye rad, epi pou w ka wè wout la. Epi, m wè yon wout. Lè m gade, m wè ti moso twal la, m di, Woy Jezi, men wout la. M antre nan wout la, vou! Hey! Menm kote m antre, m santi yon bagay fè fwa sou kote m nan. Lè m gade, m wè yon sèl baba koulè l nwa. M pat ka mache m ka kouri. On bagay m tèlman pè. Kisa k fè w kouri a? On koulèv, on gwo koulèv nwa. Gwo koulèv ki nan longue on tchòk. Kòmsi nan raja yo ba w gen gen gen tout. Non nan mitan ti wout la se pa nan mòn se pa anyen nan mitan ti wout tras pye pou moun mache a. Men kote m al sote sou koulèv la men Letènèl avèg li li sote m sote li pase ale. Mwen menm men m kouri pa bak m al dekoupe wout la pi devan. Gade chak ti fèy ki pase sou kote m tonbe bip tèlman m pè m rive devan moun yo m ap tonbe m dènye so m pran bò kote moun yo tout anba bwa m chire nan yon bagay yo rele tonikèt ayiti yo fè yon bout yon bout bwa yo mete pou bare wout la m monte l mandan m ap desann li m sot tonbe Epi anba bra m al antre ladan l. Anba bra m chire nèt. Lè m rive, Afriken yo retire chapo yo mete l atè. Yo di, Monchè, depi w rive vin jwenn nou la, pou l ye nou kite w, pa gon kote w ye Bondye pap mete w deyò, w ap rive kote w prale a, tande. Epi menm lè a, yo kòmanse mande, mande, mande, Mezanmi, nou pa gen lèt? Nou pa gen anyen? Ti pitit la ap mouri a grangou wi. Yo jwenn yon ti lèt. Yo souke l nan yon dlo sal. Yo ba li, pit la bwè l. Ou di yo souke lèt la nan yon ti dlo sal? Enben, dlo larivyè pa vye dlo sal. A, ok. Dakò. Kontinye. Lapli ap tonbe. Yo ba l ti dlo lèt la, li bwè l. Menm kote l fin bwè l la. Lè sa a, sou konbyen jou l te rive? Sou nevyèm jou oubyen dizyèm jou? Non, lè sa a se sou sizyèm jou nou te ye. Ok, dakò. Epi, pandan m rive, apèn m fè yon ti chita, m fwote vye pantalon ki te plen labou sou mwen epi m vlope kò m avèk vye twal m te jwenn pou m te mare pitit la, twal afrikèn yo. Dlo desann, sèl mwen menm ki gentan kouri moute anlè, poukisa pase se mwen ki pat anba tant. Moute anlè, mal fè lè a nan demen maten, tout al fè wout yo. Menm kote yo prale m di m pap rete. Yo di m non, fè w rete nou pap ka travèse w montre nan mitan yo. Kijan yo travèse yo kase, yo koupe yon, endyen yo koupe yon gwo pye bwa, lage nan larivyè a epi yo kenbe l, yo sispann ladan l, pye moun pa ka jwenn nan paske dlo a gen gwo kouran, epi yo pran Melissa nan men m ti pitit mwen, yo travèse l, apre sa yo pran m, yo mete m nan mitan yo, yo travèse m. M la dèyè yo, tout kote yo pase m la dèyè yo, tout kote yo pase m la dèyè yo, y ale kite m. Lè yo vin resi ale kite m sou setyèm jou a, m poukò m, m ap mache, dezole m poukò mwen, epi Bondye fè m vin kontre ak 2 ti endyen yo ankò sou setyèm jou a. Anben, endyen sa yo se te sovè w yo te, menm si w pa t ba yo anyen. Wi. Menm si nèg la te vle w jwenn yon mòso, pa t bal yon mòso. Non, m pa vin ranmase maladi mezanmi m non, Bout m pa konnen w, ou pa konnen m. Hein. Humm. Gen bagay ou pito mouri tan pou fè l wi. Tande, gon kesyon ke m bezwen poze w, paske peryòd ou te vwayaje a, se pa t peryòd ou pa t peye gid ou di. Paske ou te vwayaje pa. Nan nou te peye gid wi, nou te peye gid, se benyen gid la ki te travèse nou, lè dlo te, lè m te antre anba, anba pye bwa a, se gid la ki te rale m soti wi, aprè nou vin pat jwenn gid ankò, men nou te peye gid wi nan aje a, nou tèlman te peye gid, telefòn mwen m te genyen, lè pat gen kòb se li m te bay gid la. Talè, ou bay tele, ou bay gid la telefòn ou pou. Wi, pase l rale koulin li, li di konsa nou pa gen kòb nou pap mache dèyè l, m di men, epi l fè n ale. Ok. Bale, nou pa konn wout, nou pa konn anyen. Ebyen, avan w kontinye, gen yon kesyon ke m bezwen poze w avan w kontinye. Yo di ke gen, gen moun ki mouri nan raje sa a. Gen moun ki mouri nan raje? Anpil. Anpil, anpil mò. Ou wè moun, ou wè moun mouri? M wè anpil mò men yo kouvri. M pa janm wè je yon mò. Men tout kouvri, ou wè ti pla men moun nan, Anpil mò. Chak kote w pase, ou vin tèlman wè mò, ou vin pa pè mò. W ap mache mò sou mò. Humm, mwen menm menm tankou s on moun fou, m rete humm, sa s on mò? Moun yo ki avè m yo pa okipe m menm. Sa s on mò? Chak kote w pase, w pa fè menm kenz minit mache, sa s on mò? Mò sou mò. Mò Alò, Matin moun sa yo k mouri a, kijan yo mouri? Se Grangou, fatig, gen moun nan tou ki fè tansyon, depresyon, ki vin pran wout la epi ki pa kapab ankò pase mòn yo rèd. Huh! Sèl moute mòn desann mòn wi, ou pa menm fè 5 minit mache nan yon ti koulwa, nan yon ti koridò menm epi se mòn w'al moute wi. Huh! Ok. Nan raje a, Wi, mòn, se, wout la se moute mòn desann mòn travèse rivye. Moute mòn desann mòn travèse rivye. Ok, lòt kesyon, lòt kesyon anvan ke nou, pou m fin kite w kontinye pakou a. Eske, paske yo di ke yo vyole medam yo tou, gen vòlè nan raje a, eske peryòd Paul ak ou te kwaze avè l? Yo fè yo wi, men menm Letènèl te pran swen mwen, pase l, Bondye pouse mouch pou bèf san ke. Mwen menm, m tande y ap fouye moun sou kote, je m pa janm wè yo. S pase mwen menm m te fòl, nan raje a, m pa t gen tèt, m pa konn ki jou m te antre, m pa konn konbyen jou m te fè. Se lè m soti y ap di m men ki jou w te antre, men konbyen jou w fè. M pa t konn anyen. Ok, men, men gen moun yo vyole, gen medam yo vyole nan raje a? Yo di, yo di yo fè l, men mwen menm m pa wè l a je m. Ok. M pa wè l. Èske gen vòlè ki touye moun tou nan raje a? Yo di. Pase mwen m pale sa m wè m pa wè. Ok. Se yo ki di. Men ou di ke gen anpil moun ou wè ki mouri nan raj la. Se sou kadav. Anpil mò. Anpil mò. Ok. Anpil. Tout nasyon. Afriken mouri. Kolonbyen mouri. Kiben mouri. Tout nasyon mouri. Ayisyen mouri. Anpil moun. Ayisyen mouri. Ayisyèn mouri. Manman a timoun. Anpil moun. Ok, ann kontinye. Timoun mouri, manman ale kite ti mò. Ou di timoun mouri, manman ale kite yo? Ou byen ou ka ala mò a. Lankèt se pouse. Ok. Dèyè ou te fin antre, ou fin, li fin mouri ou pa ka al avè l non. Ou kriye rezi yo al fè ou tou. Ok. E n ap remèsye tout moun k ap pataje emisyon an, ki kontinye pataje l paske aswè a se dezyèm pati emisyon sa a. Envite nou se yon, yon fi k avèk nou, Yon dam ayisyèn wè ke imaj la se beeper ke l gen nan pye l, n ap gentan rantre nan bagay sa, n ap vini avèk pati sa, men an atandan ann kontinye. Ok, fini avèk pakou a pou nou kapab pran lòt pati. Wi, konnya la sou sou uityèm jou an, li rankontre avèk avèk 2 ti endyen yo ankò, nou fè wout la. Pandan y al pase yon kote, kote yo pase a, se pa la pou yo te pase. Konnya la a, nou vin pa gen kontwòl wout dlan pou nou travèse dlo a, nan bò yo travèse dlo a e nan bò dlo a pi move, ou pa wè anba dlo a menm se sèl tankou se lanmè tou ble, epi se gwo dlo tankou se dlo ki gen antenwa ladan l. Epi yo menm yo rantre nan dlo a, yo konn naje, yo naje yo soti. Yo di m dlo a twò rèd m pap ka travèse la, travèse pi lotbò. M ale pi lotbò nèt kote m wè atè a. M al travèse a yon ti baton nan men mwen. M ap mache, m ap travèse. Pandan m ap tatonnen, tatonnen, m ap mache tou piti, tou piti, piti. E, e, m poko antre pye m nan dlo a, pap! Lè m vin gen bon sans mwen sou mwen, m jwenn mwen anba dlo, byen lwen. A ti pitit la mare sou do m, dlo pran m. Menm kote dlo pati avè mwen, pandan m nan dlo a, tanzantan, sa sèlman m fè, m pa konn naje, m pa konn anyen. Bon, m fè. M leve tèt mwen, mete l deyò, ti pitit la respire, tounen plonje ankò, m ap chèche mun yo nan bout wòch, m pa konn nan ki bò, epoutan nan menm bò dlo a te pran m. Kenbe wòch la di. Men si m pa t mare ti pitit la sere nan do m, m t ap soti pit la ta prale. Kenbe wòch la di, dlo a rache! Kenbe wòch la. M goumen, m goumen, m goumen, m goumen, m goumen. Dlo a ban m kote m kanpe a. M kenbe wòch la. Pye m pa nan tè non. M jis sispann di m kenbe wòch la. Li ban m nan kou. Epi, pye m pa nan, pye m pa sou sòl la. Epi, mwen goumen, m goumen, m goumen. Sa m te kenbe a, m leve yon jenou, m mete sou li. Ok. M mete jenou m sou li, apre sa m mete dezyèm jenou an m vide deyò. Menm kote m vide deyò m demare pitit mwen, pitit mwen ba bon ti kal dlo, chita m fè jounen an nèt m ap kriye epi m vin kontre 2 ayisyen k ap vini, a vrè di li antre pou l te travèse m, lè l wè dlo a dlo a rèd l ap pèdi pye l tounen, m di bon ou mèt fon ti tann mwen, m pral moute tèt mòn sa a pou m ka pase pi lotbò, lotbò a m wè l an ti janp la pou m ka pou w ka ede m travèse, li di m l ale epi m di yo pa abandone m ayisyèn mwen ye son ayisyen Nasyon pa nou. Se priye pou mwen gen. Gen yon fik avèk nou. Imaj wap gade la se beeper a ke wap gade ke nap pale de sa an nou rantre an nou rantre ok kounya avan ke w rantre etazini nou poko rantre nou poko nan pati sa la nap pale de ou di ke gen kote w pat peye kòb paske bagay la pat menm jan an Ok, li pat menm jan an? Non. Ok, kounye a, ki, ki sa ki vin rive lè w ap travèse, paske yo toujou di nan fwontyè Panama se la ki, ki danjre vrèman. Èske ou kab pale nou de eksperyans sa a? De raje a? De raje a. Lè m te rantre nan raje a, a moun te rantre yo, nan jodi, m te avèk yo. Nan demen, m te vin pèdi avèk yo. Yo te nan yon, yo te, yo te dòmi yon kote, mwen menm avèk yon ti gwoup moun, nou sis oubyen nou sèt konsa, m kwè te gen twa timoun, kat granmoun, nou te dòmi yon kote. Epi nan demen si Dye ve, bò anviwon nèf, dizè, m te vin rankontre avèk yo. Epi aprè lè m vin rankontre avèk yo, nou kontinye wout lan. Men wout lan vrèman danjre, vrèman danjre! E dlo yo sanble yo gen dyab ladan yo. Yo sanble yo gen kisa? Yo gen demon ladan, yo gen dyab ladan yo paske. Sak fè w di dlo yo sanble yo gen demon ladan yo? Ahan, paske mwen menm m viv li. M tap travèse yon ti dlo tou piti epi se gade m gade m wè m ap antre anba yon pye bwa. Anba yon rasin bwa. Tande, tande, tande. Ou di ke w ap travèse yon ti dlo tou piti, apre sa w ap antre anba rasin bwa? Ahan. Kijan w ka eksplike sa? Avèk ti gason m nan. M ap mache konsa epi Se sab ki anba dlo a, epi lèm gade m wè map pèdi pye, map pèdi pye, epi se gade m gade m wè dlo a nan koum, se moun yo kap rele gid la, paske nou pat lwen, se dezyèm jou an, moun yo ap di gid la konsa, men lap antre anba anba anba anba rasin nan wi, epi gid la kouri plonje nan dlo a epil rale m soti. Ou t avèk 2 timoun? M t a 2 timoun, men tifi an te avèk papal, mwen menm m te avèk ti gason an. Ok, sa vle di ke ou rantre avèk, ou tou rantre avèk mari ou, papa timoun yo? Wi, m te rantre ak papa ti fi an. Ok, sa vle di ke ou di ou gen 2 pitit, premye a se avèk, kòm si youn te fèt avèk Afriken, se avèk Ayisyen ou rantre ou byen avèk Afriken? Wi, Afriken an li menm li te gentan al fè wout li an Almay. Oh, li pa t rete, li pa t, nou pa t rete? Li pa t rete Brezil. Ok, misye t al an Almay, li pa t al an, e sa k pase, li pa t al ansanm avèk ou? Non, nou te rankontre Brezil. Ok. Li kite m Brezil la, li fè wout li li menm. Ok. Bon, li sèlman bon pitit. Ok. Dakò. An n kontinye. Ok. An n repran kote dlo a. Ou di dlo a genlè gen demon ladan l. An nou pale de sa. Wi, kounye a la, lè m fin, lè mesye an fin mete m deyò, m soti, nou kontinye wout lan. Aprè sa, nou vin rive yon kote, gen yon mòn, yon mòn Sizèttan m kwè, pou monte. Pyès bèt devoran men m fè tout avèg pou l fè jou pou mwen pou m ka pran wout la ti pitit la paske m pa kache di se pa mwen menm ki te chita m chita m ap priye tout nwit lan de je m kale nan lalin nan lalin nan klè men nan mitan oraje byen founi avèk zèb epi m fè nwit lan la m pa t tande pyès bri gras a Dye lè l jou Ti pitit la, mwen asò ak dlo nan menm, mwen a grangou nan menm, m pran raje a. Granmoun nan di m, on sa oo, li pa ka mache, se si m di sa e biznis ou, m pa t avè w, m p ap kite ti pitit mwen an mouri nan menm. Granmoun nan se on Afrikèn oubyen on Ayisyen? On Afrikèn, on Afrikèn. Ki t ap fè wout la tou? Enhen. M kòmanse goumen a labou a. Labou! Labou! Labou! Nan tout wout la, lè m wè pitit la, mwen asò ak dlo nan menm, tout labou yo se dlo sal, m ap degoute ti dlo sal, ti dlo ki nan rès galon moun bwè nan bouch pitit la pou l pa mouri nan menm. Nou tout pa ka mouri ansanm. Li oblije ale. Sa vle di ke nan raje a nou pa mache avèk manje pou nou ta kapab manje sou wout? Wap jete yo. Hein? Wap boure a rèd. Wap jete tout valiz, wap jete tout bagay. Ou tèlman dezespere. Wap jete yo. Kòmsi. Mwen menm m te gen valiz mwen nan do m. M gen man, bonbon, m gen ji, m gen lèt, m gen sirèt, m gen bagay pou pitit mwen m jete valiz la. M bliye si pitit la nan do m li bezwen manje wi. Menm bonbon an lèt la. Men ma paspò m te jete wi. Ti Sak fè w, sak, sak fè w jete yo la a menm? Dezespere! Ou santi w pa kapab ankò, labou a rèd, mòn yo wo, w ap travèse dlo, moute mòn, desann mòn, travèse rivyè, ou vin dezespere, ou pèdi tèt ou, w bliye tout bagay, ou jete tout bagay. M jete valiz la, lè m fin jete valiz la m chanje paspò m, m tonbe kriye gon afriken, yon afriken ki pran ti gason an k te avè m lè an, l al avè l li l al jwenn lòt moun yo epi l tounen avè m, m al dèyè paspò a. Oh oh. Li ba lòt afriken yo ti gason al avè l epi l tounen avè m al dèyè pyès mwen, m pran pyès mwen sèlman ki te gen paspò m ak de nesans mwen ak de nesans timoun mwen yo, ekstrè dachiv mwen, pyès brezil yo epi Nou kontinye. Ok, ann Vin kontinye. kontre avèk yo. Ann kontinye. Apre sa, nou kòmanse ale. Epi, lè m vin pèdi avèk moun yo, e, m ap fè wout la dezole dezole, m vin kontre avèk de ti granmoun afrikèn mwen, granmoun afrikèn nan vin jwenn mwen nan rivyè a, epi m kontinye ak granmoun afrikèn nan, Epi m te jwenn yon pakèt endyen ki te fèk parèt, yo bay ti pitit la bonbon, epi bonbon yo menm pat ka pote yo, li sèlman manje, epi m jwenn avè afrikèn nan epi nou kòmanse wout la. Men bonbon yo te nan men afrikèn nan, afrikèn nan pa ka mache, m ale kite l, m vin pèdi ti bonbon yo pou m bay pitit la manje. Sou twazyèm jou an, epi m vin kontre a de ti endyen, de ti endyen sa yo, Nan wout la, apre nou, pandan n ap koze, nou vin kote ave Afrikèn nan ankò. Nou, nou de, medam yo, plis de ti Endyen yo, gen youn nan yo ki te malad anpil, epi ki pa t ka mache menm. Se sa k fè m te ka fè wout la avèk moun sa yo, paske gen youn nan yo ki te malad anpil, ki te gen anpil operasyon nan kò l, ki pa t ka mache. Lòt frè a te oblije ap tann li, ap tann li, ki fè m te, m te ka fè wout la avèk yo. Si se pa t de ti Endyen sa yo, m pa t ap soti nan raje a. Kounye a la a. Non, ou di ke ou pa t ap sòti nan raje a, sa k fè ou pa t ap sòti nan raje a? M t ap mouri. Sa k fè ou t ap mouri nan raje a? Nèf jou m fè ap mache a yon timoun san manje anyen, sèl dlo larivyè, ni mwen ni pitit la bwè. Endyen an li menm, de ti endyen yo menm, yo pran san yo, lè yo fin monte mòn yo, yo tann mwen. Si se Ayisyen, yo p ap tann ou. Yo pap tann nou. Ayisyen pa nan bagay tann ou. Talè, talè, talè, tande, tande, tande. Ou di m ke Ayisyen pa ret tann ou nan raje a? Mph, non. Bon, moun ki avè w pap ret tann ou. Kite moun ki rankontre w nan raje a ta pral ret tann ou. Mph. Si se pa Endyen, 2 ti Endyen sa yo avèk 7 Afriken sou uityèm jou a, m pa tap soti non. Dlo pran m sou uityèm jou a. Si se pat 7 afriken k travèse brivyè sa a. Ayisyen antre nan dlo a epi lè yo wè yap pèdi pye yo tounen. Lèm di m pral monte mòn sa map tann nou pi devan. Nou pa bezwen al kite m pa abandone m son ayisyèn parèy. M te avè w. Avè w m te ye. Tande tande tande tanmen non non tande la la fòm fon ti kanpe w. Ou dim ayisyen m pa diw lòt nasyon ou dim ayisyen lè yo wè piu ap pèdi tè nan dlo a anplis ke olye. Yo soti. E pa pye m non pye pa yo mwen menm dlo a te gentan fin pran m sou uityèm jou an dlo a te gentan fin pran m lè m vin soti deyò m al chita anlè anlè anlè bout bout bout wòch yo m ap kriye m fè jounen an m ap kriye a ti pitit la Sa son rezime, an nou kontinye. Epi lè nou kòmanse wout lan, nou kòmanse, nou kòmanse. Nap mande tout moun pou pataje emisyon an, kontinye pataje l pou plis moun kapab gen aksè avèk li. Mwen menm avèk afrikèn nan, a 2 ti endyen yo, nou dòmi yon kote, epi gen yonn nan ti endyen yo sa ki, sa ki.